Kote kòlèg la pral jwenn li? Menm lòske tout moun ta di y ap kolekte, li p ap rive. Jounalis se pa yon metye ki gen kòb ladan l mesye. Se metye ke nou fè nan peyi Dayiti par amour. Mesye, kote l pral jwenn li? Nou gen fanmi, nou gen zanmi, nou gen ras, nou konn kòman konjonkti peyi an ye. Pa gen kòb mesye. Libere kòlèg la pou nou a tout 2 pwòch li yo non silvouplè papa n yo fè nou gras pou jodi 14 fevriye a se fèt lanmou yo di l ye pa lanmou libere li pou ni non silvouplè libere li pou nou jodi 14 fevriye a nou ta sipoze nan chokola men se nan lari a nou pran mesye silvouplè silvouplè papa n yo tanpri tanpri silvouplè libere tony lote pou nou ansanm avèk 2 moun ki ansanm avèk li yo mèsi. ki ap anrejistre tou lè jou, e sesi pa sèlman lòske genyen de ka kidnaping, men tou nan de lòt ka de sekirite ke nou kapab di ki anrejistre nan peyi a, menm jan tou nou tande tou de ka kote ke yon machin oubyen yon moto pase, yo ouvè zam sou yon bann moun, e ke moun yo, yo mouri, donk jounen jodi a nou la tou pou nou di otorite leta yo, sa kap pase nan peyi a inakseptab. Yo gen yon devoir de résultat. Yo pa kab rete nan tèt peyi a, y ap touche lajan yo, yo pa janm rate lè pou yo touche lajan yo, alò ke yo pap bay rezilta e okontrè yo lage popilasyon an a li menm, yo livre popilasyon an a bandi ame. Donk se vre ke sa k mete nou la, sa k mete, sa k oblije jounalis yo lanse kri d'alerte sa jounen jodi a, Se jounalis sa alò te ki nan men bandi ame, men de manyè pli jeneral tou fòk nou dakò sitiyasyon ensekiritè peyi a li inakseptab. Nou pa kapab kontinye konsa. E otorite leta yo, ke l se otorite polisyè yo, ke l se otorite jidisyè yo, yo gen obligasyon de rezilta. Bò kote otorite polisyè yo, yo oblije trake e arete tout moun ki enplike nan zak repreyansib. Bò kote otorite jidisyè yo, yo gen obligasyon pou yo jije e kondane tout sila yo ke lapolis voye ba yo e ki di ke yo enplike nan zak repreyansib. Se apri sa a sèlman ke n ap rive jwenn yon kalm nan peyi a, ke n ap rive jwenn sekirite retabli nan peyi a. Nou vin kriye tout amertume nou devan Ministè Lajistis, nou konnen Ministè sa a, se li ki gen fòs de lòd yo sou kontwòl li, se li ki la pou bay lajistis, bay moun ki merite jistis anndan peyi a. Depi pratikman 15 jou, prèske 15 jou, Jean Tony Lorthé avèk 2 lòt moun, yon frè l epi yon lòt zanmi li, anba men kidnapè. Ministè lajistis pa janm di anyen. Ministè kominikasyon pa janm di anyen. Gouvènman repiblik la pa janm di anyen. Anben jodi a nou menm jounalis, nou mete vwa nou ansanm pou nou vin di gouvènman an fòk li degaje l kankou mèt Jan Jak pou l remèt Jean Tony Lorthé bay fanmi l. Paske se li yo bay pouvwa pou dirije peyi a, se li yo bay responsablite pou bay sekirite anndan peyi a, e jounen jodi a, youn nan pi gwo pwoblèm jounalis ap konfwonte, youn nan pi gwo pwoblèm popilasyon ap konfwonte, enben se kesyon lajistis la, se kesyon sekirite a. Jounen jodi a, nou tout ansanm, nou vin fè solidarite, nou vin pote boure, avèk konfrè a pou n wè kijan pa ka gen yon ensekirite pwovoke, yon ensekirite enstrimantalize nan kò nou ankò anndan peyi a ki fè moun pa ka viv anndan peyi a, tout moun wè enben se Ozetazini, se Chili, se Meksik, se Brezil pou yo ale. Nou di ase! Nou di ase! Laprès la mande bon jan kondisyon pou l kapab fè travay li kòmsadwa ki se enfòme fòme, edike popilasyon an. Nou mande pou gouvènman kreye kondisyon pou nou kapab fè travay nou, nou mande gouvènman pou l mete sekirite anndan peyi a, paske sa a se youn nan gwo misyon ke nou konfye avèk Leta. Si Leta se Leta, fò Leta ka bay sekirite. Si Leta pa Leta, n ap konprann se yon Leta k ap kreye ensekirite. Kidonk, laprès fèk kare manifeste. Tou pandan Jean Tony Lorthe pa antre lakay li pou l al jwenn fanmi l avèk zanmi l. Mèsi anpil tout moun. Mwen menm, mwen menm, mwen pa fè pati de kòporasyon jounalis. Men sa m ap konstate maten an, se kè m k ap dechire. Ou genyen yon jounalis Yo kidnape depi plis pase konbyen? 10 jou. Jodi a fè 11 jou gouvènman ki an plas la se li ki di l ap dirije yon peyi. Men kisa nou konstate maten an? Nou pase devan. Ministè Kominikasyon. Se li ki responsab kesyon kominikasyon pou gouvènman an. Minis la pa menm genyen respè pou kòporasyon an. Ladesans. Li pa menm gen ladesans menm si li menm li pa t vini. Men fò l ta voye on moun nan ministè a vin pale avèk jounalis yo. Isit la. Devan ministè lajistis la, yo tout yo konnen ke nou ta prale vin fè sitin sa a devan ministè a. La ankò, yo pa voye okenn moun pou pale avèk kòporasyon jounalis la. E minis lan son jounalis? E minis lan son jounalis. Li inakseptab! Alò, se mòd gouvènman sa a. Ke kominote entènasyonal la wèk sanble nou se mòd gouvènman sa, se mòd responsab sa yo ke Washington, Nasyon Zini, Lewòp wè ki sanble nou. Mwen vrèman kèm ap dechire lèm wè mòd konpòtman sa. Li. wap plonje m kenbe m. Jodi a fè 12 jou e jodi a se 14 fevriye se fèt lanmou atravè mond lan e se nan sans sa Renadsan ansanm avèk kòporasyon jounalistik lan te pran desizyon pou nou òganize mach sa ki fini devan Radyo Vizyon 2000 kote ke Jean Thony Northe ap travay depi dèzane. Souvan nan laprès la nou defann moun. Nou pote pawòl moun. Nou pèmèt moun defann tèt yo. Nou pa ka genyen yon frè nou ki kidnape epi pou sa rete kòm si de ryen netè. Si nou kontinye pran l konsa, demen se ap yon lòt jounalis, aprè demen se ap yon lòt jounalis, ensidswit, ajoute sou sa ki mouri deja. Nou di l jodi a, si Lorthe poko libere, se paske lajan yo mande a, fanmi an poko ka rive kolekte yon lajan konsa e anpil nan nou se nan fim oubyen nan liv nou li montan sa yo. Non sèlman nou vin di otorite yo pou yo pran responsabilite yo paske jodi an nou pa kapab prizonye anndan pwòp peyi nou. Nou pa ka frè, sè pou n ap goumen avèk pwòp tèt nou. E dezyèmman nou vin di ravisè yo, yo konnen ki moun ki nan men yo, yo konn tande Jean Tony Lorthe tou sou radyo, e yo konnen ki travay l ap fè nan sosyete a, keseswa kòm jounalis oubyen anndan RENAKS lan kòm pòtpawòl, kote ke Jean Thony Lorthé ap fè sansibilizasyon pou ede sove lavi moun. Pa gen anpil moun ki pran angajman nan peyi a. Lè nou jwenn de moun ki pran angajman, fò n pa repouse yo, fò n pa pèsekite yo, fò n pa pouse do yo deyò nan yon peyi ki deja bezwen konpetans. Nou vin mande liberasyon Jean Thony Lorthé, Nou konprann ke yo kenbe l e yo pa vle libere l san lajan. Fanmi an pa ka rive jwenn lajan sa a e nou vin mande yo pou yo jwenn yon antant pou kèlkeswa sa fanmi an genyen pou yo libere Jean Thony Lorthé ansanm avèk lòt 2 moun ki akonpanye l ki se yon frè l e yon lòt zanmi. Kòman n ap konprann yon manman ki gen 2 pitit gason l ki nan men ravisè depi 12 jou, nou ka imajine yon moun nan Laza nan ki eta ke l ye. Jean Thony Northe s on moun ki malad, ki gen yon rejim alimantè strik, ki pa pote l byen e nou pa panse ke l gen medikaman avè l. Donk, 12 jou se twòp e si Jean Thony Lorthe pa libere, n ap kontinye egzije oprè de otorite yo pou yo pran responsabilite yo, men nou menm tou, nou vle l konnen kote l ye an, li pa pou kont li e nou p ap abandone l nan. Sitiyasyon difisil sa. Kap pase nan se 2 katye. Nou gen anpil jounalis ki viktim, kap kite zòn yo. Gen jounalis se nan otèl yap dòmi. Gen jounalis se e nan machin yo ap dòmi. Gen jounalis se kay yon zanmi al dòmi akoz sa kap pase nan yon seri de zòn. De sa ke nap mande leta pou pran responsablite l. Depi pa gen sikilasyon pa ka gen enfòmasyon. Sa kap pase jounen jodi a li gen gwo ensidans sou travay jounalis yo. Jounalis yo pa ka sikile byen. Jounalis yo pa ka al chache enfòmasyon. Menm dòmi yo pa ka dòmi anpè. Lakay yo, otorite leta yo pran responsablite yo pou yo kreye yon klima kote tout moun kapab sikile lib e libè, k ap pèmèt jounalis yo al chache bon jan enfòmasyon pou pote bay popilasyon an. E se sa n ap kontinye mande. Bon, premyèman, estrikti nou p ap konplis. Nou konnen nan batay n ap fè a ki wòl medya jwe pou fè emansipasyon batay sa. Dezyèmman, li t ap ekstrèmman difisil lè yon jounalis viktim kòm youn nan gwoup ki se youn nan reprezantan nan sosyete sivil la pou n pa ta leve kanpe paske Jean Thony Lorthé c'est mon ami personnel, se yon moun nou konnen k ap batay menm jan avèk tout lòt jounalis ki la a pou fè vi l, pou gaye pen kotidyen l. Lè n tande ke gwoup ame kidnape Jean Thony Lorthé epi nou aprann ke gouvèneman an atravè minis kominikasyon l pa fè anyen pou sansibilize lopinyon, pou sansibilize leta an dan son ansanb paske gen de peyi tankou Lafrans, Kanada, Etazini yon jounalis kidnape kèlkeswa tip de jounalis la ou t ap santi leta a leve kanpe, ou t ap santi. Enstitisyon lapolis yo leve kanpe pou yo fè tout sa yo konnen avèk kòporasyon an men se pa sa nou wè, nou wè se yon leta ki lese ale, tout moun ka kidnape, tout moun ka viktim. Ò, sa pou popilasyon an konnen jounen jodi a la, lè yon jounalis kidnape osinon yon jounalis anpeche pou l nan travay osinon yon jounalis ap sibi presyon, se enstitisyon demokratik yo k ap afebli, sa vle di mwen menm k ap revandike nan lari a, jounalis la p ap ka ban m pale, li p ap ka vin nan radyo, l ap pè, e kisa k pral vin rive, se deriv totalitè, abitrè ki pral vin genyen. Prezans nou la maten an nan devan Vizyon 2000 avèk mach sa, nou sot patisipe nan mach sa, se pou vin di Leta an nan son ansanm, se pou vin di laprès la nan son ansanm, ANMH, ami, AJH, batay sa se batay nou tout li ye, tout moun dwe pote kole pou jwenn liberasyon Jean Thony Lorthé, paske si Jean Thony Lorthé kidnape, moun pa di anyen, demen se ap Mega, demen se ap Karayib, demen se ap yon lòt jounalis nan yon lòt medya, se ap Ginen, se ap tout Kanal 11. Se ak tout moun, jodi a, sa k ap fèt la, tout moun menase, tout enstitisyon anndan peyi a, tout sektè menase, prezans nou la a, se sa li jistifye. Mwen menm, se yon nèg, se yon militan politik ki kwè fèmeman nan mobilizasyon demokratik, pasifik. Yon peyi kou Ayiti, pa gen okenn nan revandikasyon popilasyon an ki satisfè pandan dèzane. Tan ke revandikasyon prensipal popilasyon an pa satisfèt, depi gen mobilizasyon ap jwenn yo. Pa egzanp, youn nan prensipal revandikasyon popilasyon an, se bal sekirite sou tout laliy, kèlkeswa kwen de tè kote l sitiye nan peyi a. Sekirite a vin yon bagay fondammantal, se nanm pèp ayisyen. Sekirite a, depi l gen sekirite, se yon pèp ki pa menm bezwen Leta. Konprann? Donk. Depi pwoblèm sa yo pa satisfè, depi gen manifestasyon, gwoup ki lanse l lan, w ap jwenn mwen la. Ou a konprann? Paske mwen menm ki kote m ye? M sitiye m nan kan demokratik la, nan kan popilasyon an, nan kan pèp la, nan kan patriyòt konsekan yo, nan kan demokrat konsekan yo. M pa nan lòt kan. Lòt kan an, se kan abolotcho, kan apatrid, kan moun ki kowonpi yo. M pa ladan l. M nan kan pèp la. Donk pa konsekan, mwen la. E yon sitwayen kouwè lòte, mezanmi. Menm si kidnapè yo ta gen dwa pa okouran, pa konnen misye. Men anpil vwa leve pou mande liberasyon Lòtè. Antwòt tout lòt moun yo libere yo. Kote pou moun yo jwenn 200 mil, 300 mil dola? Yon moun k ap travay nan laprès, kote pou l jwenn lajan sa a? Bon menm pdg a, menm pwopriyetè radyo a pa ka manyen kòb sa a, kote pou l jwenn yo? Yo mande liberasyon sitwayen sa a ki bay tèt li misyon pou l travay sou kont li pou l ede moun. Youn nan bagay li fè, Li manb Relax San kote moun ki gen pwoblèm san li bay tèt li misyon pou lap chache san pou moun yo mezanmi liberel alò sa se lòt revandikasyon lòt revandikasyon nou gen nou gen yon revandikasyon se klè pa gen gouvènans politik nan peyi a pa gen gouvènans politik m pa menm bezwen pale w de gouvènans demokratik pa gen gouvènans politik sa m vle di ou pa gen prezidan ou pa gen premye minis ou konprann ou pa gen gouvènman ou pa gen minis responsab sa vle di pwoblèm chak sitwayen Se pa pwoblèm premye minis ki la ou premye minis defèt. Dayè, tout moun okouran, disèt mwa ou dizui mwa, m pa sonje, men se dizui mwa dechèk, dizui mwa pèdi nan tan nou te prepare pou nou te fè, pou nou te fè tranzisyon ki t ap dire vennkat mwa, si w vle. Nou pèdi tan sa a. E lè nou pèdi tan sa a, fò nou fikse responsablite a sou do kominote entènasyonal la, an grann pati. Menm si gen Ayisyen ki responsab sa tou. Donk nou menm, se klè. Tan ke revandikasyon yo pa satisfè, n ap toujou jwenn mwen nan mobilizasyon e lòt pa. Ou pa pale de HCT. Ki HCT w ap pale la a? E mwen w ap pale de HCT a? M se youn nan moun ki konsevwa HCT a. Sak la a se pa HCT l ye. Se la negasyon de HCT tèl ke nou konsevwa l. Nou te konsevwa l. Nou te konsevwa yon HCT nan yon package ki te genyen kòmsi n ap retabli legzekitif bisefal la. ki gen ladan li HCT a d'un kote, ki gen la Primati d'un lòt kote. E nou te di trè klè, HCT sa nou konsevwa a, li fèt pou gen 5 moun, 5 manm. 5 manm lan, nan 5 manm lan, sektè politik la fèt pou majoritè a, ka la politik detèmine tou. E kriz ki la menm si w di ke li pluridimansyonèl, se vre, men aks ki pi enpòtan ladan nan, se laspè politik pou manyen. ki gen ensidans sou tout lòt yo. Sa k la a, se pa sa nou te wè a. Dokiman nou te konsevwa a, li bay HCT a, manb yo, prerogativ prezidansyèl. E nou te klèman di, si l jwi prerogativ prezidansyèl, li fèt pou syeje nan palè nasyonal. Paske gon bagay yo rele senboliz an matyè de pouvwa ou politik. Se pa sa k fèt. Lòt bagay, gouvènman nou t ap pale, nou t ap pale de yon nouvo gouvènman nou menm? Yon nouvo gouvèneman, se pa gouvèneman dechèk la nou tap pale. Avèk nouvo premye minis, nouvo moun sa m di w la ki ladan l. E nan dokiman nou te prevwa, gouvèneman an nou ba l, nou di ki sa pou l fè. Nan dokiman yo adopte a, yo di le premye minis, le gouvèneman e a sa tèt e premye minis egzès le pouvwa egzekitif. Ou wè, nou pa janm dakò a sa ditou. Ki pi nèf? Pi devan, sa nou fè nou menm? N ap kontinye goumen, n ap kontinye fè konsètasyon nou an plen konsètasyon, paske gen bagay nou p ap aksepte. Nou aksepte okenn sektè vin boure nou nan yon pwosesis elektoral ki pral konteste o depa. Enben depi yo mal manyen n, n ap konteste l. E nou p ap aksepte yon grenn sektè minoritè pral pran pou l pral chanje konstitisyon 1987 ki se yon ak majoritèman aksepte pa lapopilasyon ayisyèn. Nou p ap aksepte bagay sa yo. Non, nou menm nou pou yon nouvèl gouvènans, yon gouvènans. Politik avèk de moun responsab ki pou mennen peyi a, dirije peyi a e ki pou bay rezilta. Se se sa nan se se de sa se la pozisyon ofisyèl di FND. Nou pa chanje pozisyon pa rapò a sa nou te konn ap defann otrefwa piske nou pa satisfè de kwakseswa. HCT k la a, ekip ki la a, se ekip dechèk li p ap mennen peyi a okenn kote. Nou mande liberasyon Landé!